Enfòmasyon an konfime si nou ta tande deklarasyon komisè Muscadin ki fè konnen gwo konplo mare sou do l pou asasine l, men li la l ap kontinye batay pou ede popilasyon an jwenn sa ki merite yo dedwa. E lap travay pou ede peyi l vanse. Map kontan salye nou tout ki rejwenn nou siw vini pou la premyè fwa ou sou Sophia TV 83 nou se rezo enfòmasyon an nap kontinye enfòme oditwa nou an pwen pa pwen sou tout aktyalite a e kèlkeswa sa kap pase nan bout tè papa Desalin nan nou prale nan zòn gran sid la spesyalman nan Tigwav komisè Muscadin kap fè anpil pale de li dènye tan sa yo swit ak otorite yo arestasyon toupatou bandi ki paka met pye yo lòtbò a E resaman nou tap gade kote li mete la pat sou 3 jèn gason e gen youn tou ki avwe efektivman li vin nan zòn nan li vin peche. Muscadin kontinye di zòn Sid la ap rete yon simetyè pou tout bandi kèlkeswa moun li te ye a lap pase anba woulo konpresè. Nou tou aprann nan menm kad yo envite direktè imigrasyon Tigwav la pou l vin reponn kesyon sou enjistis lap fè sitou popilasyon an. Moun ki debake vin fè koze paspò. Kite m di nou Pouchon ensi koni youn nan gang Vilaj de Dye yo tonbe anba bal jounen jodi a la e sepandan li te nan konivans wè kouman yo t ap eseye pran yon kamyon machandiz sa w tande a chofè a ranje kò l li pase sou li plizyè lòt moun blese epi gen lòt bandi tou pou ki wè l ye la a ki anba kòd. M ap kontan prezante nou anpil pwen nan jounal la pou jodi a medam mesye pran yon ti tan tande Pawòl yo anpil, Muscadin frape fò e la République pral kontan tande tout deklarasyon sa yo kap fèt, gen moun ki di si nou te vle nou tap genyen sekirite jan Muscadin fèl la. Fè tete men sak pase. Nèg sa yo yo pran popilasyon an fòm ta di si yo ta al lekòl yo menm popilasyon ta al legliz donk tout sa yo di popilasyon an se wi amèn men yo pa imajine yo gen tèt se pou yo met chapo paske si yo la jodi a yap touche y ap manje lajan leta e taks popilasyon an. Jodi a nèg la fè 80 depite oubyen l fè 80 senatè, li fè 4 bèl kay, li pa fè anyen pou nasyon an. Nèg la vin la nan imigrasyon, w ap ede m, se pou l chanje kay, chanje machin, chanje mèb lakay li. Finalman l ap fini pa chanje fanm tou paske depi nèg la fin gen lajan, malerèz tèt kwòt ki te ede l pou l rive kote l ye a, l ap kite l wi. Lòt semèn nan la nèg yo ap chanje fanm tou. Yap sere kay, yap sere machin, menm fòm yap chanje paske malè ki te pase mizè avèk yo anba yap kitel pou yal pran fanm blanch potoprens se sispèk yo, wap tandem nèg yo pran imigrasyon an pou vach alè kote ke yap peze yap souse popilasyon an 154 mezanmi bon nèg yo te mèt te pran 30 pou bay ti minay yo paske nan tout kwen peyi a nèg yo plen fanm sa pa deranjem men bay Popilasyon an sèvi ak kat nan men l. Kite m tann ou a debake aswè a la al gade. Si w vle m ka debake m al fè yon ti videyo voye ba ou. Se kout fou efè rimè moun yo ap viv menn. Moun yo pa gen dlo pou yo bwè, yo pa gen anyen pou yo manje. Ti kòb yo vin fè paspo a, yo depanse l wi. Al gade pou w wè. Voye gade pou w wè. Waww. M ta renmen direktè imigrasyon an pran konsyans. L al gade pou dat pa l aswè a pou l wè ki kondisyon moun yo. Esye si moun sa yo soti nan menm klas pwayèt avèk li. Sak pase nèg sa yo se bwòs politik ki te bay yo pouvwa. Yo pa jire pou yo sèvi peyi a non, yo jire pou yo sèvi bwòs politik. Waww. Tout otan ke leta sa a, tande, tout otan ke leta sa a, se politik k ap mete nèg nan pòs, k ap rantre nèg nan fonksyon piblik la, peyi a ap toujou jan li te a. Anyen si misye te al nan konkou pou l te rive kote li ye la. Fòk ta gen obligasyon alega de bwach politik yo kap voye 15, 20, 30 moun, 40 moun ba li. Lè son ansyen depite ki te mete w, ansyen depite sa a, li nan kanpay, pandan l nan kanpay la, li gen yon pakèt moun ki vin fè paspò, lè l voye yo kote w, ou gen obligasyon kounye a la a pou ke ou fè moun sa yo pou li. Paske ansyen depite a li menm, li bezwen fè vizibilite pou l ka di moun nan site a fè paspò. ou kòrèk. Nèson nèson an se sè avèk temeto idèm mwen menm tout moun konnen nèson an se sè a se sè avèk kite bonm jòb pam nan mwen menm men m pa sèvi pesonn m pa sèvi moun m sèvi peyi a mwen menm e si yon nèg panse ou ap banm yon jòb e pou m sèvi w ou pa bezwen banm mwen ou mèt pran jòb ou a paske wi ou banm jòb la men e leta k pral peye m se taks popilasyon k pral peye m donk vandredi m envite msye 2 zè di maten, m te di yo pa gen pwoblèm, m ap pwogrese. Men m pa t vle al a machin pa m nan paske machin pa m nan twò koni. M di petèt gen dwa se yon anbiskad. Paske moun ki te rele m yo, se pa de antèn pa m, se pa de eklerè. M di yo pa gen pwoblèm. M fè 2 kontak pou yo pote machin ban mwen, yo pa t pote machin nan ban mwen. Lè yo te pote machin nan ban mwen, li te gen tan senkè di maten. Men m te toujou gade, m te toujou stil gade kontak la avèk moun nan. Moun nan vin rele m ankò, lè moun nan vin rele m ankò, m di li lajounen kounye a, m pwogrese nan zòn nan, mwen jwenn moun nan. M di moun lan, sa vin fè la? Li di m, li se, li di m, bon komisè m pa p fè anyen la e bon m jis vin nan zòn nan. M di li, kòman w rele? Li ban m non l. M di, kote kase elektoral ou? Kòm se non sa l genyen wi. Li di m li bay kase elektoral. M di, kote w soti? Li di m soti Okap. Ni kote w moun, si n se moun Okap, ni kote w t ap viv, te ap di di w gen fon kayèt nan Sendomeng, donk kounye a l te Pòtoprens, bay ou pa ba w pou li, te Okap bay ou pa ba w pou li, donk li vin nan li. M di msye non enposib menn. Ou pa ka leve yon bon maten ou kite yon depatman ou vin loje nan yon lòt depatman, ou se Ayisyen, se dwa w, ou kapab toujou loje nan depatman an. Men fò gen fò aktivite. Si se yon fi, yon fi gen dwa mennen w. Yon paran w gen dwa mennen w. Yon zanmi w gen dwa mennen w. Ou ka vin travay. Konsa ou ka vin fè biznis tou. Ou ka vin envesti. Ou kapab, bon kanmenm, ou vin fè yon lekòl. Nenpòt moun ka kite yon depatman wè al viv nan lòt depatman. Ki pa pwoblèm sa. Nèg la se yon entri l ye. Li pa gen valiz nan men l. Li pa gen bèg. Misye gen yon sèl gad sou li. M di pwobableman gen dwa se yon nèg ki sove nan prizon. rete. Li di pwobableman tou se yon nèg ki gen dwa tiye yon moun nan kèk zòn la polis ap chache l, donk li vin li vin lage kò l la. Pòkont mwen arete misye e m voye misye nimewo li bay pakè yo pou pakè yo mande m èske yo gen griyèf a misye, non misye avèk foto li. Si finalman m pa jwenn pent pou misye nan okenn depatman peyi a, n ap met misye nan yon machin n ap fè l kite depatman an. Bon bagay. M panse sa nou dwe apresye sa. Kon w nèg vle kon w pa vle l, petèt sèl ti defòmasyon ke m te kapab pa fin bagay, paske w konnen rezo sosyal yo, yo sikile bagay yo vit, sa ka rive, sa ka rive vrèman misye pa ta genyen pou wè avèk move zafè. Donk kanmenm li sou rezo gen moun ki gentan vann li mal. Sepandan, m panse ke aksyon ou poze a tout otorite ta dwe aji menm jan an. Ou wè yon nèg nan yon zòn ou pa konn kiyès li ye, gen otorite nan zòn nan fòk yo mete nèg sa sou kontwòl pou konnen kisa bagay lan ye. Monchè bravo, felisitasyon. Gon lòt bagay ke m resevwa nan depatman an, gen yon seri de moun ki te kite Nip zòn 2017, 2019. akoz bandit t ap ba yo pwoblèm nan depatman an. Aktyèlman, yo te Pòtoprens, Pòtoprens tèt anba e yo gen tandans pou yo retounen nan Nip. E enfòmasyon mwen jwenn, moun sa yo genyen ta ekri ou menm ki adrese w yon korespondans pou di w, Mesye le komisè, nou te, nou se moun nan Nip, vwala ke n te kite akoz ensekirite, kounye a ou vin pèmèt ke moun ka sikile nan Nip, Pòtoprens pa bon, nou retounen nan Nip. Èske se vrè? Wi, efektivman, sa a li valid a san pou san. E m gen anpil dyaspora ki rele m ki di m madanm yo retounen, pitit yo retounen, frè yo tounen, sè yo, manman yo tounen. E m gen anpil moun tou ki t ap viv Pòtoprens ki retounen ki rele m ki vin nan Pakè a ki di m komisè m debake nan vil la, mwen se moun anba a, bagay yo pa bon pou mwen, bandi pran zòn nan, nou debake la a rad sou kòn senpleman. Donk se la nou gen fanmi, se la nou gen zanmi, aktyèlman mwen la avèk Iwòm Loje. E ka sa a mwen jwenn ni prèske bon chak jou mwen jwenn prèske 5 ka konsa pa jou. Jodi a mwen jwenn 3 ka. Malgre mwen te fè anpil tan nan imigrasyon, jodi a mwen jwenn 3 ka. E se si moun yo pa vini pou kò yo. Gen podyab ki pa konnen, bon gen moun ki se an Savo yo prale, men kanmenm yo pase nan pakè pa m nan pou yo di sa. Paske yo pa vle popilasyon an rele pou yo di men yon enkoni vini nan zòn yo. Bon bagay. Eske eske nou wè sa m tap di a? M tap di ke zafè ensekirite a li pa fòseman yon kesyon de mwayen, se yon kesyon de volonte. Sa vle di ke yo rekonèt gen yon otorite nan vil sa a, yo pa ka travèse l san yo pa gen otorizasyon chèf la. M dakò ak sa. Paske se yon peyi difisil. Nèg ap pote, marengo ap vole n pa konn kiyès ki mal kiyès ki femèl. Pil nèg ap pote boure. Lapolis ap chase kèk nèg tanzantan yo pral kache lòt kote. Fòk omwen gen yon kote pou yo pè. Ou kenbe menm bagay la komisè ou di ke nip la toujou rete yon simetyè pou bandi yo. Si misye lye bro, mwen di l e m kanpe dèyè l. Ou kanpe dèyè l. Tout kontan ke m la kòm komisè gouvènman, ni la pran yon sinisè pou tout nèg ki gen zam yo. Paske lè yon moun se kouri pou Pòtoprens ou vin nan Nip, si kounye a la ou pa ka lonje nan Nip, w ap kouri ou prale, ki bò ou prale? E lanmè a ou pral pran la? E lanmè a ou pral pran? Donk jodi a la otorite yo gen pou obligasyon anvè nasyon an pou yo kanpe goumen avèk nèg ki gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an. Jodi a dyaspora pa ka an egzil. Jodi a majorite moun ke m pale avèk yo, tout di m yo ta renmen vin envesti nan peyi yo. Tout moun di yo ta renmen vin vin fon vwayay, vin fon semèn, vin fon 2 semèn. Donk dyaspora ka bay ka bay djòb nan peyi a. Paske majorite dyaspora ke m byen avèk yo, se moun yo ki gen enstitisyon k ap konprann ki plen anplwaye. Wi se vre. Gon zanmi w nou gen an komen, li gon antrepriz ki an Repiblik Dominikèn alòske se Ayiti li t al fè l. li fin fè tout bagay li pou l te mete l Ayiti, ebyen li estime ke zòn nan li pa posib paske bandi anvayi l, li oblije kite l l al envesti kounye a kay vwazen pito. E gen yon dam ke m t ap pale avè l yè maten, dam sa se yon sikyat li ye, rèv li se gen 2 kawo de tè pou l antre nan li, li bezwen tè a, tè reyachete. M pa vle rantre nan lojik tcheke tè pou li, pale nèg a lòmen nonm nan afè tè. M di l si l bezwen tè, l kapab debake nan vil la, tcheke yon moun pou regle bagay konsa pou li. Men sof ke m ap kapab pote yon koudèy pou li pou m konnen nati tè a, èske tè sa se yon bon tè ki an konfli? Tou senpleman. Sa vle di kawo de tè. Sa vle di jodi, sa vle di jodi a la dyaspora ap ap oryante yo vè nip? Anpil. E se si majorite òganizasyon entènasyonal yo aktyèlman la nan nip yo ye. Waww. Majorite. Lè m di w majorite a, e majorite tout gwo òganizasyon entènasyonal yo la aktyèlman la e nan NIPUE. E m pè, TT, e m pè nan jou k ap vini yo. Paske Pòtoprens la ka rive nan yon faz li tèlman envivab, menm ministè yo ka gen obligasyon pou yo deplase. Yon bay direktè imigrasyon an nan nip e pou vandredi a 10 è nan maten. Poukisa envitasyon sila a komisè? Maten an m te nan biwo m, m t ap tan, m t ap regle afè administratif pakè a, e bon si m te nèg ki te konn pè fò m ta kouri. Se tande m tande yon kanaval moun ap debake nan biwo imigrasyon an, prèske 400 a 500 moun. Kote ke moun sa yo debake nan biwo a, yo fè m konprann ke imigrasyon Miragwàn pran 300 dola ayisyen nan men yo pou yo met ok sou yo. epi yo remèt yo papye a, lè yal fè paspò a menm imigrasyon sa di ok sa a pa bon fò yo bay ou lòt 300 dola ayisyen ankò. Oh! M di fas a yon deriv konsa, banm al kot direktè a pou mal mandel sak pase. Men ou konnen nèg isit fò trè pridan avèk yo. Pou misye pa al di ke m rale zam sou li anndan biwo l pou l pa di m bat li. Ok, m pa al kote l. Ok M ale nan kare yon lòt pèsonaj nan M di misye M yo repwoche w kòm nèg Kòm se ou menm ki met ok a yo Ou fè konprann ke ok sa yo yo pa bon Yo di m wi se vre Ok a yo dwe gen so sou yo Efektivman vre ok yo pa gen so Lè m sot deyò m al pale ak moun yo Moun yo di m konsa ke Komisè Lè ou te andedan biwo imigrasyon an, se ou menm menm ke m te lonje dosye a bay. Ou te pran dosye a, ou te remèt pèsonèl e pèsonèl la, pèsonèl la te met ok, ou te remèt mwen li mèt mesye. M di gyèt, se verite. E pèsonèl sa l ap tande mwen nan, m pa bezwen nonmen non l. Li te met ok sou yo vre e sesi avèk ok yon bakè wouj ki te nan men l. Rete. Kounye a menm nèg sa yo di li pa bon. Fwa sa a Guerrier sa a mwen envite misye. Dezyèmman, se te nèg yo vin yon bagay 154 pa jou. Yè swa m te nan liy nan, m te ak moun yo, a 2 zè di maten m te akonpanye moun yo. 2 zè di maten komisè? Wi 2 zè di maten. Anben, sa vle di ke moun yo dòmi devan imigrasyon an? Fwa ta wè bagay sa a monchè, fwa w pa ta reme wi. pou ou pa ta kriye. Waww. Moun yo gen gen moun ki gen bwa kap domi e le pire m pral di w yon bagay nèg yo vini avèk yon metòd 154 manti e blòf son ekip blofè son ekip faseur yo ye men sa nèg yo fè yè swa m te nan liy nan la mwen menm ee m pa aji sou yo di yo mwen aji selon les faits kòrèk m debake lè m debake m wè tout moun yo nan liy nan. Bon ou konn dim fini wi sa mdiw la si ou vle mka voye voice ba ou wi mka voye voice ba ou kote yon demwazèl relem wi li dim tout bagay nèt wi malgre manzè peye 6000 dola ayisyen pou oh li peye 6000 dola ayisyen aprè avwal fin achetem lan kounye a yo bezwen kouchel ankò e mdi yo mdi manzè pran randevou avèk moun nan map aretel. nan espas la. Oh ou pa dwe la sa ta non sa ta bèl pou peyi a ou te dwe ou te dwe mennen envestigasyon nèt ou te dwe ou te dwe fin planifye ti bagay la. Banm pale yon bagay gon gin bagay m di yo chèf antere imigrasyon miragwàn yo otorite ki di yo swadizan yo reprezante ministè de lenteryè a yo betiz sa ki ap fè a m pa rete kwè minis enteryè avèk yo. e m ap di yo, yo pou kwè yo nan sa k ap fèt la. M ap di yo tou, lè m arete yo, otorite Pòtoprens p ap mande pou m lage yo, paske e nan vakabondaj m arete yo, e nan malvèsasyon m arete yo. Kòman ou konprann ou prèske 400 a 500 moun, ou fin mete ok pou yo, lè fini ou menm ankò di yo pa bon. Donk fò misye ban m esplikasyon sou bagay sa a. Dezyèmman, kesyon sikèt la, nou pa ka di nou bay 154, 254. Nou pa gen, nou pa gen, lèm di nou pa zanmi an, ebon, m pa gen dyalòg avèk ou, se pa yon nèg si l pa wè m k ap rele m pou l mande m kòman m ye. Zanmi w se nèg lè l pa wè w k ap mande w kòman w ye, sa w fè, si w manje, si w bwè, kòman bagay yo ye pou ou. Se vre, se vre. Se vre. Ya, donk mwen menm ak delege a nou gen yon rapò, kòk misye gouvènman ak delege depatmantal, pwen ba. Si m pa wè l m p ap chache konn kote l ye. Si l malad lopital m p ap al wè l tou. E si m malad m p ap gentan vin wè m tou. Brèf. Rete. Lè delege a bay kat, lè se delege a k bay kat. li bay tout 154 la nan ling nan. E lè se pa delege a ki bay, moun yo pa jwenn kat. Moun ki di sa, se ekri popilasyon an ki di l. Rete. E popilasyon an ki di l. E popilasyon an ki di l men m ke m repete l. Pa kont kou di li vant de imigrasyon la, kote ke pou ou gen kat, si ou pa bèl fanm, ou oblije bay yon bèl sè w. ou di mwen ou aranje w ou gen yon lajan pou bay nèg yo. Men si te direktè depatmantal la la, ki mèt pran reskonsablite l alega de nasyon, se swa kat la yo Senik bay yo a men l, pou lè kat la yo pa bay pou m konn sa pou m fè, oubyen se delege a k bay li, oubyen se pake a k bay li, e youn oubyen lòt, 3 otorite sa k pou bay li. Se swa delege a, oubyen li pran reskonsablite l li chwazi bay kat yo, oubyen komisè miskadin ki bay kat sa yo chak maten. Rete. Kounye a, ann gade sa komisè, ou envite direktè a, ann di ke li pa ta reponn ak envitasyon an. E sa m ap chache monchè? Oo, ou genlè sou zen komisè. E sa m ap chache sa w di la a? Si l pa vini? Kounye a l pral transfòme. E sa m ap chache sa w di a? E sa m swete? E sa m, non, non, non, aa, may, aa monchè. M pa m pa dèk pou nou fè demagoji non menn. Lè w envite misye a, ebyen ou kwè nan li wi. Ede l vin konnen lap tou gol. Ou paka lage ou paka lagel konsa komisè. Ede l konnen mye. Dayè m voye pas mwen di l map tann bòs politik li a yo, patwon politik li a yo ki baz garanti e espwa li met fè save li met fè save nan imigrasyon an. Dayè m konnen nan nip yap ede m la epi konnen tout bòs politik ki avèk li. Dayè nèg sa yo planifye lanmò m deja. Yo pa kapab asasine m. Epi gadon tout nèg ki te ki te chita, ki te planifye lanmò a. Men map tete map veye nèg yo, ou pa bezwen pè tete, map bay nouvèl la, ou pa bezwen pè. Rete. Tete se pami nèg ki te pami nèg ki tap planifye lanmò m yo, direktè imigrasyon nan Nip lan. Misye te byen bèl e byen prezan nan veye manman yon depite ki te depite Solon nan Nip. Men men pwason pa pèp la mwen al chache yo pote ba yo. Nèg yo pa ka pran tout pou yo. Nan 154 la si yo vle yo met banm 140, 140 lan popilasyon ap jwenn li. Si yo vle yo met ba delege a 140 la tou, delege a bay 144 la. E si delege a kòmanse byen li fini mal. Ou konprann? Depi gen plenn, gen denonsyasyon, m ap toujou envite nèg yo nan pakè a. E lè m envite yo, y a vin se si yo vle. Gen yon grenn bagay m vle yo konprann, pakè yo an jeneral, yo se pot rantre e sòti prizon an. Donk, kèlkeswa moun nan pou al nan prizon, fò w pase pa pakè a. E pou w sòti nan prizon an, nan kèlkeswa fason an, fò w pase pa pakè a. Si m manti, ke yon avoka rele la pou l demanti m. Wi, se vre. Se vre. Donk, ke nèg yo konnen komisè gouvènman an li gen pouvwa de koèsisyon. Enteryè pa gen pouvwa de koèsisyon nan men l. Lè yon nèg di ou se ou se reprezantan ministè de lenterye, mande w ki wè w te lekòl. Yon nèg di ou di w li se delege depatmantal ou el se chèf komisè gouvènman an.